bonsoir la famille. Déjà très bonne semaine en notre compagnie. C'est parti pour une nouvelle émission. Dans le cadre de cette émission, on va se rendre à Grand Ravine. Grand Ravine, dans le cadre d'une interview que Ti lapli bay ak konfrè fransè nou yo. Il y a environ 2 ou 3 ki ete an deplasman a Gran Ravin pou reyalize 1 reportaj ou 1 dokimantè sou Gran Ravin. Men yo te fon kout pye nan espas lopital Ti lapli ap konstwir. Nan kad entèvyou sa, m pran tan m pou m tande l e gade Ti lapli kap pale e nou menm tou nou pral gen chans tande l e gade l alafwa. Tout an donan le kredi a Fridel Sajous ki li menm bay kredi a ak OnTv. Donk abonnez-vous a la chèn Fridel Sajous pou kapab genyen yon ide sou tou sa kap pase nan peyi Dayiti egalman paske chak Chèn genyen yon fason yo menm yo difize enfòmasyon yo. Brèf, Ti Lapli yon lòt fwa pèmèt nou wè reyalite a anfas. Ti Lapli genyen, nou tout konn sa deja, yon langaj fran. Ti Lapli pale de lopital la pou dire ke ben ekoute, y ap fini avèk lopital la kanmenm, y ap goumen pou sa. E kanta kesyon kidnaping nan, cette histoire de pose, ben. Jan Ti Lapli pale a se kòmsi m ta kapab di bon nou pa nan kesyon kidnapin nan menm ankò. Men ekoute, li rete ak otorite yo pou yo sezi opòtinite sila. Piske Gran Ravin e Vilaj de Dye di yo pa nan kesyon kidnaping, ebyen otorite yo menm konn tout sa pou yo fè pou kapab perenize sa n ta kapab rele desizyon sila pou pa fè kidnaping. Donk Si gen yon kidnaping ki fèt nan Pòtoprens, jounen jodi a la a, tout moun kapab di tèt yo, ben ekoute, se pa nan Vilaj de Dye, se pa nan Gran Ravin. Pou sèzòm la a ki yo menm gen yon AK-47 nan men yo, yon Galil, yon M4, lè blan poze Ti Lapli kesyon, Ti Lapli di, Tande byen, nan peyi sa a, lè ti jèn nan al lekòl, lè l fin fè klas li, li pa ka aprann anyen. E anpil fwa lè li aprann yon metye, li pa janm ka jwenn anyen pou l fè. Donk jounen jodi a la, yon nèg ki kenbe zam nan men l, se pa yon peche. Peche a li revyen a Leta paske se Leta ki fotif e se Leta ki lakòz yo kenbe zam. E Ti Lapli, m gen presyon ke nan langaj li yo, ou wè yon moun ki sensè a tèt li e yon moun ki ta vle ke pou genyen yon. Veritable transformation au niveau de la société. Gen anpil moun kap fè dè kòmantè se de moun ki la pou kapab detui moun men poukisa moun sa yo menm yo pa di ann wè sak pozitif lan de preferans ti lapli di on a toujou kritike se gang se kriminèl se mafya kidnapè men lè diferant zinisyativ ke li pran an favè gran ravin pèsòn moun pa toujou di sa se yon nòt pozitiv. O pwen ke li fè konprann ke blan, lè blan ap fè yon bagay ki pozitif, menm lè ta kapab genyen kritik, men toujou gen anpil blan k ap di, a monchè felisitasyon paske tu fè un bon travay. Ebyen se nan sans sa a, nou pral kite w tande e gade Ti Lapli k ap pale. Se toujou yon plezi pou anpil moun pou tande e gade alafwa Ti Lapli nan Gran Ravin paske Avèk sab tou, sab tou nou gen kèk moun tou ki fè nou konprann pou jere nou ti sab tou ou konprann, pou ede nou nan sa nap fè a, moun ki gen bon kè yo, moun ki pa gen kè di yo ou konprann. Nou konnen Ayiti gen tout gen tout tip de moun e konsa tou nan dyaspora tou gen tout tout tip de moun. Nou konnen ou konprann jan kominote ayisyèn nou an konpòte nou, se pa jan ou konprann blan yo e sa e sa e sa blan yo vin ap regade de nou. Men e pa sa l ye vre. Sa vle di ke se jan yo konpòte nou a peyi a, jan yo reyaji a peyi a sa vin rann kont nou pa poste yon bon imaj pou peyi nou. Men pwoblèm nou n ap viv la jounen jodi a, men sa resi pou lè. Bon, fòk nou mande nou bagay la nan epòk nou an pou nou sa vle di pou nou. Sa vle di se yon seri de bagay k ap pase ann dan nou. An va ale pi yo yo vin pi ale. Ayisyen nan la rèd anpil wi. Aye sa w tande menm son an kòmsi se alèt de konfli ki te toujou konn genyen, m pa byen kòmsi mete l kòm se sou pouvwa Jovenel la. Sa vle di ki gen dispute ki fèt sou Aristide, gen dispute ki fèt sou Preval tou. Sa vle di te toujou konn gen konfli nan zòn an. Moun te toujou konn viv lè moun lòt zòn yo, lè lòt zòn anvayi zòn an. Ki sa konn pwodui de zòn an. Men te vin koumanse gen yon gwo goumen ki te demare 29 janvye la. Kounye a la lè m wè goumen an bon demare. Yon moun ki tap goumen manke matirite. Depi m chwazi pran zam pou m goumen m met nèg yo deyò paske la nèg ti bwa te anvayi zòn lan. Yo nan m goumen yo mete yo deyò. Men depi lè sa tou nap mande leta pou l dezame pou konprann pou l fè dezameman nan blòk la. Yo te abitye fè l deja tou. Aprè Wilkens sou Wilkens yo te fè dezameman. Nap mande leta pou l fè dezameman, pou l retire zam nan men nou, pou l bay tout nou yon bon kondisyon pou n gen metye nan men nou pou n fonksyone. Nèg yo pat janm pran sa a la chaj. Lè nou wè yo pa pran sa a la chaj, lè gè a koumanse ap pwodui, pwodui, men rèv nèg yo te kraze zòn nan pou ka fè, pou yo ka fè kapital politik yo paske Gran Ravin son kote, m pa kache ba nou ou konprann nan politik ki fò anpil. Sa vle di e te rèv zòn nan sa a. E te rèv nèg yo pou yo kraze zòn nan. Men jounen jodi a nou menm, lè nou koumanse goumen, goumen, goumen, goumen, Gran Ravin konn ta de bagay Gran Ravin pat konn ladan yo. Se nou te konn ap kouri dèyè yo. E nou viv yo depi piti. Sa vle di ke lè nou vin voye je n nou wè Leta apiye yon bò, nou menm Leta soti yon prann pou l elimine nou. Nou rele nou fè yon reyinyon nou di sou kenenpòt fòm, si Leta kanpe konsa, yo pa pran swen popilasyon an, yo vin anndan Maranatha yo fè yon masak, yo tiye yon valè moun, yo tiye yon valè moun, apre sa Leta vin pa di anyen lan blòf la. Lè w gade yon pwen nou wè Jovenel te vin mennen kanpay li la. Sa vle di ke si leta, leta la pou nou tout, pou nou tout. Leta pa kab apiye yon bò. M di nou menm ke nou pran nou gen zam ni zam nan lanmen nou, ke nou mouri avè l, ti mesye ou konprann, degaje nou pou nou sove po nou. E sa k fè ou wè jounen jodi a nou ka rive jis nan pwen nou rive la. Si ou wè nou rive nan pwen nou rive la, jounen jodi a e leta ayisyen k mete nou la. Paske si leta ayisyen te pran reskonsablite l, reskonsablite l depi lè bagay yo te fèt ap kreye, lè nou te di se men sa pou n fè men sa k ap fèt. Men yo menm arive. Pandan 9 mwa yo vin arive moute konkou misyon dezabiman, e anyen t serye pa di, anyen t serye pa fèt. Sa vle di ke men a no jou la, pa gen youn nan nèg ki te leve bagay dezabiman yo, ki vin la, ki di yo vin chita a ekip jèn ki konprann ki gen zam, ki gen zam ilegal nan men yo pou di yo ap chita ansanm avè yo, pou yo fè yon bagay kòm sosyal non. Se rele w nan telefòn ba w bèl pawòl. Pran ti ralo sou kòd pou rès yo ka detwi'w, ke yo chache aranje sa yo bezwen aranje a wi. Yon peyi pa ka fonksyone konsa non. Konprann? Non, zam nan pou m defann tèt mwen paske yon konprann non peyi, kounye a la peyi a se yon peyi an kriminèl kap fonksyone wi. Ayiti pa gen moun nan peyi a la ou panse, ou lan peyi a la ou panse wap kap mache la ou alèz non. Sa vle di yon peyi men nan kèl moman ou ka rete la yo touye w boule w sa vle di gen lè toujou ka gen sa sou ou pou pwoteje w konprann sa vle di ke zam nan li menm depi gen lè peyi ap fonksyone konprann lè peyi ap fonksyone sa vle di gen nou gen yon leta ki pran reskonsablite l tout jèn nan peyi a tout jèn gen espwa nan peyi a jounen jodi a menm si moun nan fini lekòl li pa ka jwenn travay nan peyi sa w vle moun nan fè kounye a sa vle di ke pou m demontre w si leta pa mete anplwa li ta pa pran reskonsablite lapopilasyon nou toujou sa k ap gen sa k ap gen la ap toujou gen lit. Pou tout toutan te gentan ap toujou ka gen l. Pase fòk leta kreye anplwa pou ti jèn. Lè ti jèn an fini lekòl, si l pa gen marenn li pa gen marenn li pa p jwenn djòb. Pou Nasye zam nan pou l kenbe pou l konprann pou l gen kòb. L ap kenbe l. Men jounen jodi a yon peyi pa ka fonksyone konsa. Men nou panse kòmsi peyi a pa ka ret konsa tou. Peyi a anprann nou gentan wè peyi a e moun li manke. Peyi a anprann Ayiti e moun li manke sèlman. Paske pwoblèm nou genyen tou move edikasyon tou. Move edikasyon pemèt nou vin tonbe nan pwen nou tonbe la. Sa vle di ke si jounen jodi a lekòl, lekòl peyi nou te fè pou nou, senatè yo, depite, pa bwote yo tap bwote lajan al fè bèl kay aletranje non men. Jounen jodi a e kòb la yo envesti yo tap envesti l nan mòn sa yo anlè a la, fè bèl wout tren, mete anplwa, anprann plante pye bwa, mete anplwa, fè peyi a vin yon lòt sans. Pil ti kay sa ou wè nou genyen nan gran avni yo pa tap genyen yo. Yo tap leve yo tap fè bèl kay lan mòn an, etou anba isit yo tap yon vil, gran mache, gran faktori pou moun fonksyone men. Leta pa ofri nou anyen nan peyi nou menm. Pou sa pran yon peyi mwen tout moun degaje pou yo sove pou yo. Wè tout peyi aletranje. Wap wè tout nèg kòmsi nan tout peyi aletranje wap wè tout peyi aletranje gen nèg kap kenbe zam ilegal. Men leta pran reskonsablite l. Li ba l yon bagay li dwe li ba l reskonsab sa epi tou nèg la anpren li gen aktivite lap fonksyone li wè zam nan w renmen. Men l bon aktivite ou fonksyone a moun zòn ou fè bagay ki sosyal nan blòk ou. Kounye a ou vin ou wè nou vin kounye a ou vin nan blòk ou la ou vin yon òm sosyal kap fè yon pakèt bon bagay ou konn moun ap felisite w. Men ki sa leta fè kòm avantay pou pou Ayiti. Leta pa fè anyen, komilot kominote nwa ayisyen an pa fè anyen pou nou. Sa vle di ke jounen jodi a la, moun yo wè kote reyalite a ye pou ta fon pou yo ta fon kòmantè. On bon kòmantè, lè moun yo moute sou sou rezo sosyo a yo plis joure ke yo pale bagay ki sou reyèl, bagay sosyal. Wè yon pwen lè wap gade blan li menm, lè lap lè lap lap fonksyone l pa fè bagay sa yo menm. Ou wè blan lè lap fon kòmantè l fon kòmantè yon pwen ki lon pwen. Lè on pran de twa lòt blan al gade kòmantè sa yo pran on leson, ya tire on leson. Men peyi n leta on pran nan peyi n kominote nou an menm lè yo fon kòmantè se joure pa gen ankenn leson ki a ki a tire ladan l. Sa vle di ke on pran sa vle di ke menm nan menm sa vle di ke menm nan sistèm nou ankò detwi nou tou menm. Ou konprann? Jis yon dènyè kesyon, il ya bokou de detidyan, dekolye ki n'osent pa ale a lekòl akòz de de la pèr de. de kidnapping etc. Qu'est-ce qu'il en pense? Non pou nou, sa vle di ke pou nou menm ann nan gran ravin nou menm, pou nou menm ann nan gran ravin, bagay kòmsi bagay kidnapin nan konprann sa vle di ke sa pa nan sèvo nou ankò nou menm, sa pa nan may nou ankò. Nou si te bezwen konn lopital, nou menm kòmsi moun yo konprann se yon bagay yon sòt de pon li ye. Sa vle tout sa k pase yo lage l sou do gran ravin. Sa vle di nou vin wè bagay la se yon pon li ye, nou vin wè kòmsi alèt yo te gentan konnen konprann yo di ki konprann nèg gran ravin, nèg vilaj nan kidnapin, sa vin rann kont. Yo pran bala pou yo fè yon pon. Sa vle di ke tout moun vin ap foksyone. Sa vle di tout moun, tout tout pa ka fèt, e pa nou tout, nou sèl nou menm pa ka fè tout bagay sa nan yon peyi. E bala pa fèt, bala pa fèt konprann kòm si nan sektè nou sèlman. Li fèt tout kote nèt. Lè nou vin wè sa konprann, nou fè yon dyalòg. Nou menm nou di nou bay yon trèv, nou poze nou a bagay sa nou pa ladann nou menm. Nou poze nou, nou antre tèt nou. Kounye a la konprann, si nou antre tèt nou kounye a la, kounye a la, pon an kounye a la, m panse pon an, pon an gon kontwòl. Si pon an gon kontwòl kounye a la, m panse kounye a la leta ayisyen. ka jwenn espas sa pou l travay pou l travay wi sa vle di si leta ayisyen jwenn opòtinite sa li pa ankadre l li kite politisyen kap voye moute kap di sesi kap di se lòtbò epi tou konprann se li kap pran l paske gen yon pakèt moun yon pakèt gwoup moun ki konprann ki mèt di konprann ki defwa san pou san nan sa kap fèt nan sa kap fèt ayiti yo konprann ki konplis nan sa kap fèt ayiti yo paske konprann yo gen yon avantay ladan l. Ou pran yo gon, ou pran yo gon, ou pran kouman m te ka di sa menm? Kòm si jous yo gon bagay yo ap chache lan kad politik yo pou yo fè politik yo, kòm si ou konprann yo vin voye, yo vin echwe peyi a nèt, yo vin voye peyi a jete nèt, sa vle di Ayiti pa egziste. Ou wè Ayiti la e 2 moun k ap viv ladann nan, yon moun ki reziye a yon moun ki pa kapab menm. Sa vle di ki ou konprann si yon moun kòm si Ayiti kounya la ou pa degaje w pou w sove po e ou k ap wè l. Ou konprann? On a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une trève. D'Haïti, nou poko wè moun sa yo. Konprann? Se sak fè nou di w Ayiti manti k manke moun. Pou n fè yon revolisyon, fòk tout nèg geto, fòk tout nèg geto ta mete ansanm pou n fè yon revolisyon kòmsi pou n di men sa n ap pote pou peyi a, kòm lwa peyi a, ki pou a, pou peyi a ka avanse. Bon a kiyès nou pral fè l? Tout nèg ou wè k ap di w, ke l, ke l te opozisyon, ke ou wè l nenpòt tip de moun li te ye a, se moun ki vin souse pou y al fè wout yo. E pa moun ki vin fè anyen pou peyi a. Ou pa yon sèl bagay ap monte nou, kreyòl, e pa pote nou pale kreyòl la menm, se anglè, fransè, espanyòl, paske vrèman lang peyi nou an yo pa, yo pa fè nou pratike l vre. Matmwazèl la vin fè kou pou ou, l ap vin montre l ap pale anglè. Matmwazèl la vin fè kou pou ou, l ap pale fransè. Men ki bagay sa menn, e kreyòl nou pale menn. Montre m lang kreyòl mwen an. Sa vle di si timoun nan kounye a gen biyoloji li menm pou l al aprann lòt lang li, sa s on lòt bagay, pou l aprann nan lang li vle. Men nou pa ka konprann non peyi nap konprann nap ban moun konprann wè nap edike moun konprann si a lòt de twòt lang anglè espanyòl fransè nou pa fèt konsa man menm si konprann jounen jou sa vin sa vin rann kont nou tou pa ka fon bon imaj pou ayiti men. Se kwe son ideoloji an kelke mo li di w ki ideoloji w menm. pou peyi a. Bon, wè ideoloji m menm pou Ayiti, e wè m ta renmen wè Ayiti gon dirijan k ap dirije l, kote tout moun ap viv alèz, kote m wè tout, kòmsi, bon m wè Ayiti kòmsi yon peyi k mande rekraze nèt pou rekonstwi. Pa ekzanp tout mòn yo, tout mòn yo kote ta pou gen wout tren, kote dlo, moun ap mache sou dlo, sou fatra, fatra ta kòmsi yo ta pwodui fatra yon lòt bagay ki ta itil. Konprann nou menm pèp ayisyen ankò. Sa vle di fatra pata sipoze sou je. Nou ta sipoze gen yon konprann wout, yon konprann Ayiti ta sipoze fèt modèl. Konprann nou ta rann yon pakèt bagay Ayiti modèl paske gen kòb. Ayiti gen kòb ki pou fè sa paske Ayiti rich. Ayiti gen kòb ki pou konstwi. Men se leta e konprann e dirijan nou yo ki pa bon. E dirijan nou yo ki pa bon. Anfèt Ayiti manke moun tou. Men Ayiti se pou vi, Ayiti gen vi. A tout moun nou pale sou rezo sosyo nou konnen gen moun komsi ki te ka wè lopital a sa kap di yo pran nan fè lopital se pou nou pran lè nou pran bal manti nou tout epa nou pap ret la pou lavi nou konprann nou pap ret la pou lavi pa gen moun kap ret la pou lavi tout moun gon tan pou ale wè sa moun yo ap di yo pa konn sa yap di a sa vle di tout sa yo fo komantè yo ye pito moun yo te konn ankouraje lòt jèn dyaspora te ka ede nou fini lopital a mitan lèd yo tap fèl fon bilding ou konn.